M gon on lojistisyen biznis mwen, m di ann ale gon moun k an difikilte. Men l pa rele m sou telefòn pa l, li rele m sou telefòn direktris adjwent mwen. Kounya m di pa konprann. E vwa l m tande. Li di m tèl kote epi m kouri. Lè m rive, lè pou m antre nan biwo a, m di gon moun k an difikilte a, yo di m non pa gen moun la. M di non gon moun nan di e la l ye. Yo di non pa gen moun. Sou ensistans. Mwen rive, epi lè m gade, mon mesye devan yon ti bagay prensipal, li rale zam li sou do m. Men l pa pwente sou mwen, l rale zam li konsa. M di, non brother, pa gen de kwa sou moun k an difikilte m vle ede l. M di, m se Morvan Micatel, m se pdg Gowan Institute, s on anplwaye m k an difikilte m vle ede. Li di, oh oh, kounye a la a l ban m pase. Yo fouye m trè di, epi m antre, y ap lojistisyen m nan men m yo bouskile m, epi m antre. Lè m rive m wè. Sekretè a tranble! Epi m di, Sa ki gen? M di, Kalme nou, kalme nou. M di, Sa w gen? L ap esplike m, li gen yon emosyon l pa kapab. Li di, Sou yo rele adjwen yo te di l gen nan MonCash, se li ki gen MonCash sou telefòn li, li vini li menm pou l kapab fè swivi an pou li. M di, Kalme, kalme sa, kalme sa. Epi m wè gen anpil presyon, gen anpil jèn fi k ap bay presyon, m wè anpil gason k ap bay presyon, m pa konprann. Lò w nan milieu w pa konprann e poze w poze. M di, Konbe kòb? Yo di, Tan kòb. M di, Ok. Ebyen pa gen pwoblèm. Si son on nou di li li gen nanm on cash li vin la epi nou ap touch vra nou pa ka touch vra konbyen kòb li di m ka nap fon fèy de wout pou nou remèt kòb la si se nap fon fèy de wout epi mesye a di ok si nap fon fèy de wout map rele avoka m di rele avoka w li rele avoka l la yo vin resi yon papye rapid yo di konbyen de vèsman m di nou ka bay li 5 vèsman yo te di nap fin peye l jiska 30 mas m di pa gen pwoblèm men m evalye deja salè anplwaye m nan Epi m di, bon si yo bay li 25 mil goud chak 2 semèn yo dakò, yo di pa gen pwoblèm. Epi premye vèsman an, m te gen cheke, m toujou mache a cheke m, mwen ale cheke m di m e 25 mil goud. Mwen di èske m ka fè l sou non antrepriz la direktè? Li di non. M di èske m ka fè l sou non? Li di non. Li di fè l kach. Epi mwen ale m fè l kach. Li di ok pa gen pwoblèm, yo siyen papye a m siyen. Epi m di pa gen pwoblèm, m konn atravè salè anplwaye a. y ap ka fè ranbousseman an epi imedyatman apre yon ti tan yo voye yon foto ban mwen nan kèlke dezè tan yo di chèk ou a pa chanje men lè di chèk la pa chanje mezanmi m se direktè yon antrepriz depi 25 an m se Gowon Institute. pou chekem pa gen kòb e labank pa fèl konsa labank paka di yon moun tèl moun pa gen kòb labank pap di sa epim di oh se mari wi epi nou de yo menm maril yo pala maril yo gentan gen kòb la prè pou yo remèt de kou piske konnen yap remèt kòb la de kou kòb la gentan nan biwo a epi mwen menm map mennen madanm mwen lopital wèm tantan a madanm mwen ayiti li gon ti malèz epim jis pase epi lèm gade yo te maske yo gentan vin jwenn yon jij Yo fon manda a, yo mete yon pil bagay nan manda a, yap veye, yo mete komisè Michel Claude Michel, Christophe Michel. Epi lè yo gentan pap yo pranm yo kouri nan komisarya Delma 33 avèm, san ezite yo pwente avèm isi a, m rive devan komisè a. Lè m rive devan komisè a, m esplike komisè a, men komisè a di, men sa pa gen anyen ladan l, mesye sa inosan, pri sa men n ap bay, sa pa bezwen tout sa. M di majistra, men kòb la, moun yo gen tan al pran kòb la pou yo bay moun yo a, nou pa gen tan konfye de teren a pèsòn, pè m se yon pwofesè avik karyè 25 an. M di, majistra di, men son ti kòb kon, li di mesye sa pa dwe menm vin la non. M di majistra, moun yo vin ak kòb la, li di al nan grèf la, al remèt kòb la, mèt Fanfan te la, epi yo remèt kòb la. Epi m chita byen alèz, majistra Michel la di m, ou pa lakay ou mesye Morvan? Epi m chita. Se pandan m chita, pwoblèm nan m gen yon Morvan nan non m. E m gen temwen m la, Mèt Kalèb, yo, aprè tout bagay fin fèt, yo rele, gen yon moun ki rele, yo di konsa, kenbe, konnandab depo pou nèg sa a, li gen Morvan nan non l. Dayè m te okouran se mèt Caleb ki dim sa men bon m pat konn si l tap la e li vin dim nan zòrèy Dia Morvan sò yo fon manda depo pou men kiyès ki rele Wi pa demen li di li di yo fon manda depo pou m pa ka kwè sa m pa ka kwè sa epi se lè m gade m wè m gentan rive penitansye lò se sèl sa m konnen nan dosye a m pa konn anyen anyen ankò e si menm ke yo ta di w pou fin peye 30 mars kòb la gentan lakay paske yo di si w ap peye jiska 30 mars. Gon premye vèsman w di chèk la pa pou. Ou di chèk la li pa chanje. Ba di pa bon e di chèk la pa chanje. Men yo pran tout kòb la pou yo ba w sèl kou piske w di yo moun nan te voye kòb se sèten. Mwen vle ede. M fè tout vi m ap ede. Se pou sa m la jodi a. Viktim! Paske m gen non Morvan. Si m pa t gen non Morvan bagay sa majistra, onorab majistra ou pa t ap menm konnen l. Viktim paske m gen Morvan nan non m. Ou di eske yo remèt ou chèk la? Non, yo poko janm, yo pa ba nou chèk la. Yo poko janm ba nou chèk la jiska prezan. Chèk yo nan men yo. Pa konn. E yo remèt yo kòb yo a deja. Nan ki moman ou okouran ke te gon kesyon monkach ki tap pale? Bon exactement m te ap travay epi m resevwa apèl la lèm tap travay la m te gen yon logisticien avèm nou tap fè paske m pa la nou vin nap fè logistic sou tout materyèl nou pou mwen si tout ansyen materyèl mwen la nap travay ansanm lè li relem m di logisticien m nan m pa konprann medam nan dim li te nan difikilte nan de difikilte kounya lèl dim an difikilte epi mwen m ale lèm rive mwen wè bagay la tèlman e grav esak fè m di map m di ok kalme nou ka jere sa nou ka jere sa esak pi di an plis. Gen 4 polisye ki vini a kagoul, m pa ka wè anyen nan yo ni anwo ni anba. E m santi yo ka kidnape nou, yo ka tiye nou. Yes non, m kalme, m kalme. Jis aprezan m kalme. Ok, pafè. Wi. Yo gen pwoblèm pèsonèl a yon frè m ki gen yon show de denonsyasyon. Sorry. Non, m okouran lè m rive a. Men lè yo rele m nan, m pa ko kouran de anyen. Ki nimewo telefòn ki te rele Gasparo la? Jiska prezan m pa konn anyen de sa. Èske w te nan biwo a? Ki dènye? Avan yo arete w la, ki dènye lè w te nan biwo a? Avan yo arete m nan, m te fè plizyè jou m pa t nan biwo m. Se madanm mwen m pral mennen lopital yon malèz. M jis pase pran, m pase pran l lopital. Se kach pou bay, m pase pran kòb kach pou m te ka al mennen madanm mwen lopital. E lè a, yo gentan fè yon anbiskad, epi e la yo pran m, yo moute nan komisarya. E komisarya m wè m rive la, m pa menm ka rele yon fanmi m, yo pran telefòn mwen. Di mwen, di mwen, ki tout sa w te fè nan jou 14 fevriye a? Non, paske pa bliye ke m di w m se yon moun ki gen Morvan nan non m, se pa strateji m ka pase nan biwo m. Poukisa ou pa t pase nan biwo m? M pa t gen nesesite pou sa. Plezi a. Elimine m, bon m se yon moun ki pa, bon m pa konn poukisa, m pa ka di yo gen yon pwoblèm pèsonèl avè m, men m konnen yo gen pwoblèm pèsonèl a yon frè m. Eske m janm bay ou ete la? Mwen menm antan k avoka e lòt kòlèg yo, nou pa janm patizan de abi, kèlkeswa moun nan, kèlkeswa apatenans moun nan. Mesye Morvan se yon direktè lekòl anglè. Mwen menm tou, mwen te genyen yon lekòl anglè sa fè ventan. Lè m aprann sa, mwen di ke, mwen di ke. se yon abi mwen pa gen dwa kite sa fèt e nou fè tout sa n kapab m ap remèsye de fason spesyal m ap remèsye de fason m ap felisite felisite de fason spesyal le dwayen de se tribinal paske aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire avancer le droit dans ce pays. Le commissaire du gouvernement, le commissaire du gouvernement avait brillé par son absence. Mais heureusement, heureusement, du siège Majistra Morin, li te fè dwa a demand nou an e nou te transpòte nou nan biwo Dwayen an. Etandone pa t gen lòt jij ki te disponib ankò, nou te di Dwayen an, Dwayen, an vòt kalite de Dwayen, vous êtes le premier des juges e tou te mande Dwayen an pou l te vin syeje kòm Ministè Piblik. Se. ki a ete fè. Nap felisite Dwayen an pou kouraj li, pou konpetans li, paske li te aksepte, li te wè se la lwa ki dwe triyonfe. E, ekskize mwen ankò, li te gen plis kouraj ankò lè li te wè apre tout fè yo ke ki te debat, ke Mesye Morvan pat komèt okin enfraksyon e li menm menm a bouch pa l, Li te di ke Mesye Morvan pa t komèt okin enfraksyon li pa t dwe nan prizon e li mande dwayen an, li mande jij la pou libere l imedyatman. E nou menm tou nou te akyese a demand lan, se ki a ete fè. Mwen vle bay yon egzanp a tout moun. Jounen jodi a la, se Mesye Mikate Morvan. Lè sitiyasyon difisil, granlòm fò pli fò, lè sitiyasyon difisil, granlòm fèb pli fèb. Nelson Mandela te fè yon pakèt tan nan prizon, aprè nou konn istwa l. E Lula sot fè yon pakèt tan nan prizon, nou wè sa l ye jodi a. L'avenir dira le reste.